Nou gen anviwon, ou konnen, yon bon bout tan, malgre jan sitiyasyon an prezante anndan peyi a, e te gen peyi lòk ki sot fè dènyèman anviwon 2 a 3 mwa depi peyi a te bloke, Men nou menm o nivo edh, pa rapò avèk tout enstitisyon ki te atè, nou menm nou se youn enstitisyon ki te debou, ki kanpe, ki t ap batay nan sans pou ap chèche mwayen amelyore sèvis e bay popilasyon an, sitou yon sèvis de kalite. E tout moun nan popilasyon an te konstate l. e sa nou tap fè nan moman sa a. E ou konnen tou pandan moman e e peryòd soulèvman an e nou se youn nan enstitisyon ki te touche plis nan britalite popilasyon an pa rapò avèk e enkonpreyansyon men pa rapò a de moun ki fè konprann yo menm nou se de moun ki ta sipoze bay sèvis nou pat ba yo sèvis. Alò e kòm si m ta di w se kòlè yo yo te pase sou de moun ki gen responsablite yo a pi wo nivo an nan peyi a men yo pase l sou Edh, Dye sèl se, nou pa ta rive genyen teknisyen nou ki te viktim, m ta di de fason fizik, vwa pou pèt vizimèn. Alò, jodi a, depi tan sa, nou nan yon sitiyasyon kote ke nou menm nou toujou reponn prezan kòm nou nan travay, alò, genyen de pwoblèm nou konnen efektivman ki poze o nivo peyi a, an tèm de kote ki genyen zòn yo li zòn de non dwa yo, e ke edh fè tout sa l kapab li pa ka rive al fè e faktirasyon voa pou rekouvreman nan zòn de nondwa yo, zòn wouj yo, men sepandan nou menm teknisyen edh nou fè tout sa n kapab, sa yo mande nou se kite lakay nou vin travay, nou tou fè tout efò malgre kesyon an difisil nou pou n kite zòn badi antre zòn soti zòn nò de kafou aviyasyon pou rive la nan rivyè janvye pou kite depi nan zòn sant dadi onivo rivyè janvye channmas pou rive nan edh la pou kite zòn matisan pou rive la se pa yon mens afè. Nou fè tout sa n konnen e posib e imajinab pou n tou vre pou n prezan nan travay nou. Alò, nou konstate, depi anviwon yon bon bout tan, gen kesyon pewòl nou e ke ki sipoze ajou. E nou menm onivo sendika a, nou fè de rankont ansanm avèk direksyon jeneral la, li di ban nou E yon dèle yon tan e sitiyasyon an konplike pou li, nou di pa gen pwoblèm, nou anonse anplwaye yo efektivman Direksyon Jeneral la, Konsèy Direksyon an di l ap travay darachpye pou l regilarize pewòl nou. Ebyen, pandan n ap tann e gade n gade n wè, nou gentan sou 4 mwa depi ke nou pa touche. Sa vle di ou konprann, de sitwayen ki gen, antanke pè de famiy, ki gen de responsabilite, jounen jodi a ki sou 4 mwa, 4 mwa an tèm de salè, men tou nou gen yon, yon bagay yo rele apui skolè. Lè m di yon bagay, se li rantre nan kad nòmal nan règleman enteryè nou, règleman entèn enstitisyon an, ki di chak dezyèm semèn mwa dout, yo dwe akòde nou yon apui skolè ki pou pèmèt nou fè fas kare a rantre de klas. Sa a, li poko tounen yon reyalite. Answit, genyen gouvènman, leta ayisyen, depi mwad me, mwad jwen ki te angaje nan kad yon ogmantasyon salaryal ke majorite moun anndan leta a, fonksyonè piblik yo, yo jwen ogmantasyon sa a. Nou menm, direksyon an, konsèy direksyon an te di l ap fè l tounen yon reyalite. Jiska prezan, nad marinad. Nan sans sa a, Jounen jodi a nou antre nan mwa desanm, mwa desanm se mwa bonis kote ke yon moun fè tout tan w ap travay ki pral pèmèt ou gen de redevans familyal pou fè pou reponn a yo menm, ebyen nou menm o nivo sendika a, anplwaye edh yo, nou di fotilbyen direksyon an pran responsabilite l. Pandan pou direksyon an pran responsablite l pou pèmèt jan de bagay sa yo, pewòl nou gen 4 mwa e apui skolè nou plis boni ki rive. Men tou, nou di pou Leta ayisyen pran responsablite l tou. Paske yo te, o nivo, o nivo Primati, nou te toujou ap fè de demand fòmèl ki pou mande l pran responsablite l anvè Ministè dè Finans ki konn toujou soutni nou, pote soutyen ban nou nan moman difisil n ap Konfwonte paske poukisa gen nan tout zòn vil de pwovens yo nou tou rantre rapid ladann. Lè n pran Fò Libète, nou pase Kap Ayisyen, Gonayiv, Sen Mak answi jiska Akayè Kabarè, nou kite Pòtoprens nan la, menm si nou zòn sant nou pale de Plato Santral, men n kite nou pran anba nan Petigwav, Jakmèl, Aken, Miragwàn, Lèkay jiska Jeremi, gen yon bon pati nan. zòn vil sa yo, genyen ki wè elektrisite a depi mwa dout, genyen ki wè depi mwad jiyè. Sa vle di nou menm nou konnen nou gen yon responsabilite pou nou fè presyon sou leta a pou mete bon jan enfrastrikti nan sans enfrastrikti nan sans kote ke pou reponn fè reparasyon onivo motè sa yo paske sa k fè sa Mete kabiran tou a la dispozisyon pou kapab genyen nan motè sa pou kapab fè fonksyone pou popilasyon an kapab jwenn yon sèvis e nou menm pou nou ka asansè a kapab tounen nan nan edh ki rantre kòb pou kòb ka vin nan pòch nou ebyen piske gen yon seri de zòn ki zòn de non dwa sa yo pa fèt yo pa ka fèt answit gouvènman an li menm ta sipoze pran responsabilite l kòm li te di an mèt fwa e ke l ap vini an èd a edh e gad jounen jodi a pou tout jan de bagay sa yo anplwaye edh yo Atravè sendika, nou antann fè tande vwa nou, yn fwa pou tout, pou aske pou gouvèneman an, sa l te di nan kad kote ke l ap vini an èd, sipò avèk avèk edh pou li fè l. E answit, pou n pwofite di w tou, nou genyen depi yon bon bout tan, depi vyèy dat, Plis pase 14 milya de goud ke edh genyen dèt ant popilasyon an avèk leta ayisyen, plis majorite enstitisyon anndan leta ki dwe edh. Alò, e sa a, se ta reyèlman pawòl sa a e ta pòt pawòl kominikasyon direksyon edh la. Men nou menm, antan ke responsab sendika, lè n gade trè klèman enstitisyon sa yo ki ta sipoze peye pou sa yo konsome, Yo pa fè l, e gade sa k fè nou egzije Minis Travo Piblik la, Mesye Enjenyè Rosemond Pradel, kòm etan donè l se Ministè, li se Minis Travo Piblik, li gen yon kantite enstitisyon ki, ki, ki sou titèl Ministè, Ministè a menm jan avè nou, pou l pase dè enstriksyon fòmèl ki pou pèmèt aske kote sa yo, yo debloke, yo peye edh. Paske, n ap pran yon egzanp, kòm nou di w se pa, e. Pòt pawòl kominikasyon direksyon ki pou ta fèl, men sitiyasyon an li kòse pou nou paske nou oblije site non tèlke AN ki son kote sa n pwodui a nou toujou alimante l ki plis ki dwe nou plis m ta di e plizyè santèn milya de milyon de goud plizyè santèn milyon de goud nou Genyen brh ki genyen anviwon yon santèn milyon de goud pou nou. Sa vle di ke nan sans sa, nou site sa yo se la. Nou genyen pou nou ta site toujou. Men sa e pa travay pa nou. Nou oblije l. Se responsab kominikasyon direksyon k pou ta fè l. E gade se tout jan de bagay sa yo jounen jodi a ki mete n nan sitiyasyon anplwaye yo pa kapab, yo fatige e yo oblije e an mòd. 2 davètisman ki pou voye yon mesaj bay e 1 bay e gouvèneman an e direksyon an ki pou pèmèt aske jan sa msot di w yo la a pou n ka touche kòb nou pou n fonksyone nòmalman. Dezyèm volè sou kesyon yon sitiyasyon k ap evolye di kote Savann Pistach. Savann Pistach nou konnen depi anviwon 4 jou depi samdi genyen yon realimante, leve, re, ranje, repare pàn sa a pou popilasyon an ta kab rale ansouf ta kab jwenn kouran. Ebyen jounen jodi a, n ap lanse yon apèl, kòm direksyon edh ta te fè pa l, sendika a, Festrèd, li lanse yon apèl bò kote moun, m ta di nèg ak zam yo, paske chak fwa pou edh ta fin pran dispozisyon avèk teknisyen l yo opwendvi lojistik, kantite materyèl ki pou bay, teknisyen yo tou ki dispoze, disponib pou y al fè reparasyon, tèlman gen tir, yo te rive nan wout, yo retounen. Sa vle di jounen jodi a, E nou tou pwofite lanse yon eskiz nou o nivo edh, o nivo sendika prè popilasyon an ki depi 4 jou ki pa alimante paske nan zòn sa a, fòm di vil la separe an 2. Nan 10 sou stasyon nou genyen an, nou gen 5 nan zòn nò, m ta di ansyen Dèlma e Varreux Kwadèmisyon, Taba, jiska Kwadèboukè. Zòn l ap fonksyone nòmal, zòn nò la. Zòn sid la, nou pran Kanapevè, sou stasyon Kanapevè a, Tousen Brav, Kafoufèy, Matisan, jiska Rivyè Fwad. Sa vle di ke se tout sou stasyon sa yo ki pa alimante, e se sa a n ap di Leta ki gen responsabilite aske pou l bay sekirite pou pèmèt teknisyen nou yo kapab al fè reparasyon sa a yn fwa pou tout pou popilasyon an kapab jwenn kouran elektrik la kòmsadwa. Bon, efektivman, Poko gen yon desizyon arete bò kot direksyon an men gen ti zòrèy ki di n ke yo pral eseye kontakte sendika a e n panse pou nou fè debleye kesyon an gade sa k ka fèt ki pou pèmèt paske pou n jwenn yon solisyon de fason trè klè latsi ki pou an fèt pote m ta di e se sa n ap tann pote yon solisyon omwen sa k gen an pou n di l pou n kapab di anplwaye yo omwen paske la a se pa sèlman la a gen lòt kote yo fò m di w s on Bon, se yon mwayen davètisman ke nou te lanse. Se pa de fason total kapital ki kanpe nan tout kote yo, paske santral nou tou ap fonksyone, dispatchin toujou ap fonksyone. Sa vle di, rezo a la ki la nan biwo santral la la, se li menm ki sanse paralize. Men lòt kote yo, nou kite, nou kite yon mwayen an tèm de, sa yo rele, yon selil de kriz ki pou pèmèt aske gen de bagay k ap fèt, san ke n potko rive nan de fason total kapital, ke n pa swete n ap rive tou, paske popilasyon an deja nan yon sitiyasyon ki ekstèmeman difisil, ki konplike, m panse ke responsab o nivo edh yo, gouvèneman an tou, y ap pran tout mezi, m ta di, dispozisyon legal ki pèmèt aske pou anplwaye yo, pou bayè sa, pou yo, anplwaye yo non sèlman jwenn satisfaksyon, e pou sa yo pa kontinye ankò. Efektivman yè, genyen nan rijèv janvye a la, genyen anplwaye yo ki. antame kòm dizon yon avètisman bwa kwaze ki pèmèt ke yo souliye travay yo epi e kòm mwen di w gen yon selil de kriz gen de moun lòt kote k ap fonksyone la a sa vle di ke yo menm e bwa kwaze a pèmèt li kenbe aske pa gen aktivite de grand anvèti ki fèt. Mesaj la ki sa l ye? Mwen m panse fòk zòrèy pa pi long ke tèt non sèlman pou direksyon edh la paske li annafè avèk de sitwayen k ap travay ki kite, ki gen yon responsablite familyal, ke nou di l deja, ki vin travay, ki pran de ris, e pandan m ap pale avè w la la, genyen anwo savann pistach sa a ki gen kèk pwoblèm sa a, pa rapò a nèg ak zam yo ki kanpe, gen ti, anpil tir k ap fèt, ki pèmèt pa m nan pa pral leve, A nenpòt kèl moman, malgre ke nou an sitiyasyon bwa kwaze, men nap oblije, depi sitiyasyon an gen yon kalme pla, gen dispozisyon ki pran onivo leta, nèg yo pran konsyans tou, anfèt, gen yon trèv, nou menm, nou pral fè reparasyon sa a pou popilasyon an, paske nou menm, nou pa antann fè popilasyon an peye, malgre sa, jan sitiyasyon an deja mare malouk pou li, pou nou menm, onivo nou menm. Sa vle di ke mesaj la se ke gouvèneman ap tande, Direksyon DH la n swete l tande pou rapidman li jwenn yon posiblite pou anplwaye yo jwenn kòb, yo touche kòb sa yo dwe pou vin nan pòch yo.